Bon. Ou konnen sa m mwen te di w la. Gen kèk bagay ke m pa ka kache w sekrè a. Pou m esplike w byen manmi, dam nan se pa yon dam ki mouri tout bon. Men ou konnen, pa rapò de jan mwen ap redi avèk mwen, se sèl ou mwen genyen, m pa gen lòt moun ki ka ede m. Se ou mwen dam nan m ka lyoze, se ou ki ka ede m nan aktivite sa a mwen gen bezwen m fè. Mwen jis ap fè fason pou nou renmen, pou nou ka. Pou ka news pito kom poul ka edem. Mwen bon menm pa konnen bò kote Bonso ap dakò vrèman men m eseye fè l kanmenm paske m pa vle w fòse twòp avè l parapò de kisa n manke nan ekonomi l. Non m pa di w m pa kapab avè l non kounye a la ou konnen pwoblèm afè pran moun pou rimede w sa gen yon danje ladan l wi ou konprann. Pase jèn fi yo nan lari a labitid gen gen dyab yo gen jèn ti gason pou yo manje yo gen dwa gen lajan la pouw wè lajan ou a ou vle patisipe avè yo epi 2 3 jou la ou mouri wi. Bon Saw di a son gwo bagay li ye vre man Men m panse manzè pa yon moun konsa ou konprann Al e trè jèn pa rete pè moun nan ta konn dyab poul gen mwayen m panse ke Map mete m vrèman m renmen men ou menm lèl vin la pa mete ou pa vlel pou mwen non mete ke ou aseptel pou mwen mete ou kòm mwen poum ka use li pi byen paske sil wè ke ou bal move jan Mesye, gade yon pawòl pitit la vin sou nou la mesye. Kot ti prinsa vin ak pawòl sa mesye. Li pa vle pou moun, pou l al bon moun ki gen lajan epi pou l apre sa pou vin gen pwoblèm non. Tèt chaje. Antoulèka, m pa kwè m ap aksepte bagay sa. Waww. Mwen pran lari an anpil. Kèt. Tat sa menm tat sa San li te dim lal fè chevel lal nan studio epi li tann dat sa la bon men map nan lari m paka ret ankò. Bon, m oblije paske lè biznis lan menm se li ki biznis lan lavi m, paske ou konnen si pa gen lajan m pa t ka janm jwenn kòb sa pou m voye w nan stidyo san lajan sa a. Men bon, antoulèka, ou mande m kòb pou al fè che pou ale nan stidyo pou fè cheve pou fè cheve w bèl, antoulèka m ba w kòb la. Menm kite m al jere afè biznis mwen ok. Mwen mariw. Bebe, wap chita la? Bebe, si m ta di w ki imilyasyon m sot pran pou kòm sa, franchman, lè w wè malere w ye. Bebe, ou tande se malere w ye, ou pa gen valè menm non cheri. Vwasin nan pran lajan l voye l sou mwen atè a. Moun nan ou pa fin konnen de li twòp, map swiv li anvan poum wè. Sa ka rive li ka pa renmenm tou, li ka renmenm tou, map swiv. Men eskew kontre avèl lontan sa? Wi. Se m kontre avèl lontan sa men ti patnè mwen kontre avèl jodia. M wè lap pale yon ti jan, mwen pa fin renmenl.